Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon definitivman chanèl RL prod lan li vin tounen yon chanèl de revandikasyon Yon chanèl kote se sou li ou kapab apiye sou sonèt dalarm pou atire atansyon otorite yo. Chak jou se anpil apèl, anpil mesaj ki gen a wè ak revandikasyon. Men gen yon dosye la ki parèt presan e ke lapolis ta dwe aji osi vit. Pa vwa RL prod, nou mete vwa nou ansanm avèk moun k ap viv nan departeman Nòdwès nan peyi an, nan Senlwi, nan Pòdpè, nou mande yon entèvansyon. Tanpri souple pa kite bandi fin touye moun yo nan Moro paske bagay la vrèman difisil anlè a. Kòman w ta kapab imajine yon bon maten yon gwoup de bandi parèt nan zòn sila a, yo boule kay anpil moun, Yo touye yon sitwayen ki se papa yon tip ki li menm te gen non site nan touye yon moun, le fèt ke yo pa jwenn tip sa a yo touye papa l, yo mete dife nan kay epi bandi a voye voice pou di nèg yo kanpe pou yo kapab batay. Nèg sa yo debake avèk anpil gwo manch nan men yo. Nèg yo fè anpil krim. Moun ki aletranje ki gen fanmi yo ki nan Moro, zòn Lakwa, bò Sen Jozèf, ebyen moun sa yo pa ka dòmi paske sa pase yè dan laprèmidi. Jan m eksplike nou an, donk nou bezwen yon eksplikasyon ki pi presiz pou nou kapab konprann sa k ap pase pi byen. Gen yon gwoup gang nan zòn sa a ki gen nan tèt li yon sèten De Erick. Nou konnen ba Eric la byen paske m te reyalize emisyon sou non Eric. Nou te tande voice Eric ki li menm te fas a fas avèk nèg Levelt yo. Men Eric sanble li menm te nan zòn Gedon an. Men aparaman daprè enfòmasyon yo misye vini nan zòn ki rele Men Vyè sou Pòdepè. Nèg yo vin la yo tabli baz yo, antre sòti yo fè yon gwo baz la e nèg yo gen anpil gwo manch nan men yo. La police si w pa konnen ebyen sa se pou vou. M pral pale ak Eric tou wi paske mesye bagay la paka kontinye konsa. Si yon nèg se bandi li gen avèk nou koresponn ak bandi nou pa kab parèt nou touye moun nou boule moun nou boule kay moun ki te touye pwòch ou a ou pa jwenn li ou touye papa l nan menm espas la ou rache l a non se pa nòmal. Semèn pase an wo konprann byen wi sa m ap di nou an. Gwoup Erik la genyen yon viktim. Viktim sa se Jean Damas. Misye al nan yon vèy. Misye ap fè chowòf, li rale zam ni, li tire. Men, genyen de twa moun nan vèy la ki anvi pran misye. Ebyen gen de nèg ki parèt. Yo anbrase misye, yo di atansyon, ou pa bezwen fè sa chèf la, kòmandan. Yo bay misye grad li epi se lemoman nèg yo tou mete manchèt sou sitwayen sa ki rele Jan Damas. Lè nèg yo fin touye Jan Damas, bagay la rete la. Nan zòn yo touye Jan Damas la, Erick pral vin fè revanj ansanm avèk nèg li yo. Tande byen wi, lè Erick pote boure nan zòn nan ansanm avèk nèg li yo, nèg ki te met manchèt sou Jean Damas la, li pa jwenn misye. Kiyès k al tonbe anba men Erick, serial killer sila a? Se papa jenn gason sila a ki te mete manchèt sou Jean Damas la. Kisa Erick fè? Erick pa gen yon ti kal pitye. Li touye papa jenn gason sa a, li rache l nan menm plas kote yo te rache patizan li an ki se Jean Damas. Eske nou konprann sa m ap esplike nou an la paske m pa ta renmen nou pèdi nan fil evenman an. Lè misye fin fè sa, Li antre nan zòn nan, li boule anpil kay, li touye anpil moun. Si w wè w pase nan moman sa a, Erik gade w li pa di w anyen, ou mèt di Bondye mèsi. Se konsa sitiyasyon an ye onivo de zòn Moro a sou Lakwa. Inosan ap tonbe. Anpil moun pèdi lavi yo. Anpil kay boule. Men le pli dur se sitwayen sa ki pa konn anyen nan konfli ki genyen. Ebyen l mouri paske Erik tap chache pitit li, li pa jwenn ni, li touye papa a, li rache l li mete l nan menm plas kote yo te touye patizan l lan. Men sa kap pase nan zòn Moro! Lapolis! Men sa kap pase! Ban m di nou yon bagay. Erik, ou panse sa son meyè mòd doperatwa? Wap chache yon moun ou pa jwenn ni papal pa sanba amon ou touye papal ou rachel ou metel menm kote a menm kote patizanw lan te mouri an eske ou panse se bon model ajisman sa m ta renmen mande w paske li pa tout afè nòmal gade janw mete moun yo nan difikilte yo mande lapolis pou kapab fon vini depi yèswa lapolis genlè poko tande nouvèl sa ebyen M panse ke depi nouvèl la pase sou RL prod, lapolis ap tande l e ke lapolis ap pran an konsiderasyon zòn Mowo a paske daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen, machin ka rantre. Sa ki pi tris lan sèke aprè tout aksyon sa yo, Eric voye yon voice pou kapab ensilte moun yo aprè tout krim sa yo. An n tande. Yo! Yo! Ji, Jilyo! Jilyo! Jilyo! Jimèl! Jimèl! Jido jido piga nou kouri kanpe kanpe nou batay tonton jido jonas jonas kanes moko ou mèt ale ou pran ok nou pa be nou mèt kanpe gade gade gade gade kanpe kanpe batay tonton sa nou gen nap kouri moute nap kouri moute lòt bò a kòman yo rele mòn sa ankò mesye mòn sa kòman kanpe bon sa nou gen nap kouri nan mòn lisit konsa kanpe nou batay mesye Jido! Ay jimèl! Ou k banm kou sa? Ou k met dlo nan je bòs la? Mwen menm ki yon bòs atè a, m gen 6 ans la mwen menm ki gen bagay nan menm, ki gen grenad ki gen tout bagay nan menm, m pa swete m fè yon moun mal atè a. Se ou menm ay jimèl! La nou menm nèg kay diri la, nan tè wouj ki banm kou sa? Ki tchwe Jean Damas nan menm? Ah mesye sa mal mesye sa fèm mal nou wè kòman m ban nou tan ou wè m ban nou tan depi dimanch epi nap pale ou rele m nan telefòn ou di kòmanse ou kòmanse fè mò ou wè mal jwe nou mal jwe nou pou fin fè mò yo pou fin pran nou tout bon nou pa kouri ale nan plas devan gagè a devan pay diri a jido jimèl kou koulèv ki gen ke pa konn janbe dife ale la wap jwenn papaw Nan plas kot Jan Damas te ye a, kote li te benyen nan san. Ok. Ok, pi wo dlo a, menm kote nou te ou te rache Jan Damas la, ou te pran koulin nan nan men granmoun nan. Ou wè kisa m fè? Paske e batay ou te bataye granmoun nan ou te pran koulin nan, m pap aji menm jan avè w. Ou wè? Ou wè m jwenn ay ti kalo freo, m bay ti kalo pase. Ou wè, ou wè kòman m fonksyone? Paske m wè ti kalo pa nan menm nouvo avè w. Sa vle di lè sa, y ap toujou di. Mwen m son lot moun ou la avem kibò wap rete way fanmi ò yo fanmi ou genyen la yo yap ret pòdepè yap rete ba laprent kibò yap rete la dim non kibò nap rete m kite nan kay yo pou ou wi yè m kite nan kay yo pou ou yè m kite nan kay yo pou ou yè m kite nan kay yo pou ou pou nou ka domi pou nou ka fè lè ok ya batay la komanse tonton kanpe batay ay bòs la kap pale la ok sote kounye chanje mesye. Mesye, met ponyèt afè mwen menm, nèg nou konnen ki pat la yo, de blay nou di ki mouri a, men sitwayen an. De blay ou mèt vin fouti pale pou yo ka tande w. M te di m te mete y nan mòg, m t ap chante vèy la yè swa pou m te ka fè antèman jodi jedi an. Ebyen men misye m ap fè vèy la jodi a. Di men ou men de blayi. Ya ya ya ya, m la tande menn. M la m la men deblayi a. Deblayi a toujou la li poko tonbe lawouze m ye lawouze lawouze m poko tonbe m toujou la. Nou la ok koulye a nou aranje nou kòrèk ok ok nou aranje nou kòrèk ok nèg ou ou gen avan yo poukisa ou pat banm nou voy lajan banm bon zam zam nèg la nan menw ou gen zam nan menw wap kouri ou gen basen nèg sa yo avan w se pa de twa kat san nèg mò gen avan w Malfektè ay gate lakay nou demen pou nou pa di si nou te wè sa ok kòm nou te di nap met advèsè anfas mwen mwen m poko mwen komisè a bò sa m poko janm gen advèsè pou mwen sèl lèm mouri m konnen m gen advèsè pou mwen bann djèdjè ok ebyen ok. Ok selman kontrole nou zam nan pou nou voy peye mwen toujou ok ok fanmi jonas moun jonas moun kanes men se jimèl jilio ki rache misye plis jito ki rale misye plis epi tout lajan misye gen nan men paske wè misye gen lajan Epi Yo rele misye yap pale a misye yo tou anbrase yo rache koulye a la pou rache yon moun gwo lajounen li pa nan vòlè patat li pa nan fò anyen koulye a la pou moun ankò nou menm nap pale kòm nou di depi nou fè gè a jounen jodi a m kwè nou kòmanse jwenn repons la tou piti atyèlman nou lakay nou ok ok dakò e bò sa nou la nou apèn anonse nou. Ou wè tèt mòn kote nou ye a? Sa m genyen an, nou twò lwen toujou. M p ap pèdi tan pou nou. M vle pou nou ban m fas an fas la. M p ap pèdi tan pou nou, tande? Oke. Erik ki t ap pale. Pa bliye m di nou, apre patizan Erik lan te fin mouri an, Jan Damas, Erik te voye nouvèl. Men, moun yo te gentan fè alèt la rive jwenn lapolis, men malerezman lapolis pa t pran anka revandikasyon sila. E nou konnen petèt nan zòn andeyò a, Kantite polisye ki genyen yo pa toujou pwopòsyonèl ak kantite moun ki ta dwe jwenn sekirite. Fò m di w byen Erik, ou pa gen anfas. Se yon moun yo touye, yo touye yon bandi w. Men èske gen yon gwoup de bandi ki dèyè aksyon sila a? M ta kapab di se yon aksyon izole. Pa gen nèg ki gen zam ki te kanpe anfas ou. Ou menm ou parèt Se sa ou fè Antouka m swete ke Eric Ou bay moun yo yon chans nan zòn nan pou yo kapab viv Sak fèt la li fèt deja ok men E tout moun sa yo ki deyò moun ki kite zòn nan Moun sa yo ki gen fanmi yo mouri moun ou boule kay yo O mwen fò bay yon chans paske son grenn moun ou gen k pèdi E tout moun sa yo pou yo viktim paske sa fèm mal. Anpil moun ki aletranje kap dim ah RL prod nou rele moun yo lotbò ah nou poko janm ka gen kontwòl yo paske bagay la vrèman vrèman touchan antouka m swete ke lapolis tande mesaj la e Erick tou ou menm ou tande mesaj la paske si moun yo pap viv si moun yo nan difikilte se akòz